Mezanmi nou pa mandem koze. Chèf gang lanmò san jou deside li pap vin mouri menm jan ansanm avèk ansyen chèf gang kòlèg ebyen li deside si yo pou yo prann yap prann nan yon lòt peyi se pa ayiti yap pranl ebyen nan moman ke map pale avèk ou a la lanmò san jou sou wout poul antre sendomeng kidonk lanmò san jou gentan fè yon gwo dil la nou sonje te gen yon dil li te fè li te mande yon moun li tap peye moun nan 300 mil dola poul te fèl sove kite peyi dayiti moun nan pat aksepte Ebyen lanmò san jou pat deziste, lanmò san jou rejwenn yon lòt moun la ki aksepte fè dil la pou li pou 35 mil dola ameriken. E dil la deja fèt, moun ki aksepte fè dil la gintan voye yon moun pou al rankontre ansanm avèk yon sòlda lanmò san jou pou al pran kòb la pou li nòmalman. Kidonk, samdi rive dimanch swa, lanmò san jou ap deja ansapit. Kidonk, lanmò san jou gen plis chans la pou l antre nan peyi Sendomeng. Rete la nou pral fè w viv tout detay yo nòmalman. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konn ou entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Kote lanmò san jou pase? Misye nan kache? Ah mwen m te toujou di n ke afè misye ap yo e kiyè bra n pa pè frape, m di n se fake news. Misye se yon lach o sipèlatif. E jou lapolis mobilize, yo vle mennen yon bon operasyon nan biten. Pou yo mennen yon operasyon nan dimilso, kontakte TT, m ap ede nou. Se peye n ap ba yon kout men. Jou nou prepare, nou mobilize. San fè piblisite a vin bay nèg nan medya a video lapolis pral mennen kòman pou jounalis pral di lapolis pral mennen operasyon ou di bandi kouri ou pa menm zafè ba yo te di w leta kòmande matigèl m pa janm pale bagay konsa sa pa ka scoop kite materyèl yo vini apresa na di wi materyèl vini bon bagay nap konte ze nan vant poul. Epi w tou di nèg yo prepare yo a pral gen bagay kap rantre yo prepare yo. Men se gouvènman an wi. Se Ariel Henry ki ap fè pwomosyon an pou ka montre ke lap regle yon bagay serye. Alòske e anpil nan bagay kap kòmande e bagay Jovenel te kòmande deja rès materyèl Jovenel te kòmande wi. Se yon peyi difisil. Sa di lanmò san jou pa yon nèg lach konsa. Paske ti maga tanzantan mande misye yon ti rankont, ou wè yon bèl ti fanm, bèl ti koulè, epi li di lanmò, monchè m wè w wap douko w menm, bon e koulè pa m se natirèl. Ann fè yon ti rankont pou n fè yon ti pale. Hein? Wi superlatif absolu ankò wi Harold Dirosca. Sa vle di ke ti Magalie mande lanmò an ti rankont epi li toujou ap kache. Kounya la li mawon nèt. E misye pa kenn lòt kote moun ap di w pil koze bagay. Misye la a nan Tomazo. Lakay li. E la li e Dimulso. Paske ou konnen vaudreuil li tou kole li tou kole a depi ou travèse nan wout la. E wout la n pa konnen. E sa k fè w wè nèg yo ale yo al koupe tout wout la anba pon, bò pon an, Vodwè etc. Kounye a kiyès k ap koupe rache nan Gedon? Se Tchouko? Tchouko? Se Chelo? Malgre l ap rale son pye wi. E pi se lòt la? E kòman mouche rele ankò? E m te di non li yè wi. Li echape mwen. Se azibe Se azibe Se tchouko Se chelo Kap frape Epi galaxy Kap frape lot bò a Epi gon lè Nan pa enkyete w Brother Will M salye w frè m M salye tout ekip Super FM Donk gon lè nap rive sou nèg yo San pwoblèm Ebyen tande peyi a Ti Magali te fon frape jodi a Men pa gen gwo bagay Pa gen gwo bagay etc Men gon nèg ki anba kòd Ke nap mande lapolis nasyonal mete misye pi fon epi ankete sou li. Misye rele Woodly Innocent. Gen anpil koze ki di sou misye. Paske n te fon ti parèt anba mòn kabrit, gen anpil koze ki di sou Woodly Innocent. Nou te pibliye foto misye pandan jounen an. Pandan m ap pale avè n la, yo deja mete misye yon kote pou machin pa frape l. Woodly Innocent. Dayè nan pyès misye m wè l soti sou Dèlma men m pa konnen sa k pase paske m pa p mande m Inosan si l pa ta gen yon ti anbranchman avèk zanmi an. E m wè misye se Woodly Inosan l rele. Pandan m ap pale avè n la misye anba kòd, yo mete misye deja yon kote pou machin pa frape l. Se nan Bristo rapid. Yè swa gen yon gwo enfòmasyon ki pataje. Poukisa m di l gwo enfòmasyon? La polis pa gen enfòmasyon sak pase a. Chèèè peyi a difisil. Remake gen anpil moun ki tap tag mwen depi yè pou rive jiska aprè midi an kap di m TT vin di peyi a sak pase nan Bristou. Bristou se yon lokalite ki nan Petyonvil. ki plis baze sou wout frère. Lè m tap pale de kestyon gang 95 kote ti Greg tap kòmande, lè m tap pale n de biyè etc ti Patrick m pat janm rate yon segond pou m pat pale n de Alex. Misye son ansyen polisye men wa kriyèl pa w. Misye son kriminèl nan dènye nivo. Dayè lè m te fèk ap pale de misye m te men eksplike nou istwa kote misye gen yon ti kouzen l ki t ap plede vòlò nan pwent 95 la. Misye ap vòlè motosiklèt. Paske nèg sa yo dan le tan, paske done yo vin chanje, anpil nan nèg yo, yo pa t kòmsi tolere ti visye, ti vòlè nan zòn nan. E konsa yo te fonksyone. E se te menm reyalite karavàn nan. Kòm m te di jodi a m ap pale de karavàn men bagay yo anpil nan menm. Se te menm reyalite a dan le tan. E sa te fè yo ta pral desann Babout ki te yon gwo chèf gang nan Kafou nan a epòk. Nou gen pou nou fè yon pale sou bagay sa nenpòt lè n gen ti tan. Eben, misye ta pral egzekite yon ti kouzen l poukisa? Ti kouzen an pran plezi nan vòlò motosiklèt. Misye di kouzen an. E nenpòt lè m wè w sou moto ou pa ka ban m eksplikasyon, mwen m avè w ap, mwen m ak ou ap de zòm pèdi. E pi efektivman, gon lè ti kouzen an debake nan kay, kay matant misye, ki donk kay manman ti kouzen an, ak yon motosiklèt. E pi lè Alex parèt li mande misye, Sa di si misye te ret konsa l te ka bon wi men l vin gate e depi w antre nan vòlò nan touye moun pou granmesi etsetera ou pap kenbe kounye a sak pase lè misye wè moto a rantre l mande ti kouzen an ba li papye moto w siklèt la ak asirans lan ti kouzen an banm tanm tanm misye di m ba w 5 minit pou banm yo ti kouzen an se blag misye ap fè 5 minit pase misye pa bay. Dokiman pou moto a. Misye egzekite ti kouzen an. Egzekite wi, li krible l ak bal. Lè matant li, sa di manman ti kouzen an, lè matant Alex vini, li met ajenou nan pye misye pou li di, pou kisa ou fè sa? Misye krible matant lan anba bal tou. Anba a grav hein. E pa ti koze non kidonk misye son kwouyèl. Men nèg politik sitou nan ekip tèt kale a anlè a bandi legal yo, yo sèvi ak misye. Paske ti Greg 95, misye lôt bò a sou wout frère nan Bristou, misye son jeneral. E sa t fè gon lè m te menm sinyale nou te kòmanse gon ti malèz ant misye ak ti Greg. Poukisa? Pou yon pwoblèm de teritwa, se misye tèlman vin santi l chèf, misye te vle pran teritwa sou ti Greg. Alòske ti Greg la son jeneral. Tande wi. Se misye ta pral egzekite yon polisye m te di n sa deja. E ti Greg ta pale avèk Arisson Ernest, doktè. Misye te site sa. Misye te sinyale ke misye pa t vle site non Alex men m te konnen. Misye te sinyale ke yon poli yon nèg la ba ya paso yon nèg ba nan. Ou se yon polisye yon ajan bim yo te tiye yon djed nan Aris restaurant nan Petion ville. Le simple fait que misye wè nèg lan epi li remake nan gen zam sou li san poze kesyon li tiyel epi li pran zam nan. Alex son kriminèl nan dènye nivo wi Alex la ye. Misye tiye polisye a epi li pran zam nan ale. Le sa menm ti Greg te denonse sa. Men se bon patnè yo ye etc. Menm bandi legal yo epi sa sa rete la. Misye vin komanse ap bay anpil pwoblèm sou wout frè la. Gen plizyè lòt non nèg ki souvan site, pa egzanp Sandral, pa egzanp, kòman rele nèg sa, Chèwon, etsetera. Men Sandral misye te apre yon aksidan li te fin fè, misye vin poze kounye a. Men anpil moun konn ap kritike misye. yo an Ayiti aktyèlman. Mentnan sa k rive se ke Alex misye ap kòmande lòt bò a. E se misye tou chèf gang Vitelòm te denonse. Nou sonje sa. Nou konn Vitelòm nan, misye pale tout koze etsetera bon. Men de tout fason, misye te site non Alex lè l t ap denonse kòm ansyen polisye oubyen kòm polisye. Paske l te montre badj misye tout bagay. Men lapolis di misye se yon nèg ki te revoke. Yo t konnen m pa konnen se Tigreg tout lèl pat nan lapolis li toujou ap touche kòm polisye tande wi misye pase plis pase 2 zan li pa nan lapolis paskel te egzekite yon ti jèn ke enspeksyon jeneral tap tandel li mawonl kachel tou abandone malgrel pa janm nan polis la ankò men sa pa anpechel touche atan paske son jeneral. Son peyi difisil. Kounya te vin gon pwoblèm pou mache wout frè la gen kontwòl mache a. Paske se kòmandan Alex ki kòmande zòn tout mache sa yo lòt bò a. Yo te vle gen kontwòl tout kote, mache koloni, telele, tout kote yo te vle gen kontwòl tout. Vin gon pwoblèm nan bristou, paske bristou tou te kòmanse gen kèk lòt nèg ki bezwen tabli baz yo anlè a. Tanzantan misye ke yon grenn. Misye pral fè yon krim ki egzajere pa lontan la. E jiskaprezan pèsòn pa ka esplike sa k pase a. Paske enfòmasyon t pataje nan Bris tou, yo di ke misye ta egzekite moun sa yo pou yon nèg ki ta nan prizon. M pa konn si e pou Ti Grèg, m pa konnen. Misye rantre nan yon ka li tiye 4 moun de kou. Avan e la wi. e an sòtan misye gon moun kap parèt misye fiziye l sa fè 5 moun li egzekite Alex tout non misye mkwè se Alex Armstrong Dumornay m pa konnen sak pase Telman genyen menm jan ak Kondagana ki tou mawon lapolis pa dan en dcpj pa dan en tande wi m pa konnen si se yon enfomasyon lapolis genyen ou byen m pa konnen si si son cho lapolis deside yè ale nan bristou. E sa m pral di la li trè fò. Lapolis ale nan Bristou, lapolis ankò ap fè nouvèl gaye, o yo touye Alex. Pa gen kadav. O yo blese Alex, yo pa wè Alex. Tande wi lasosyete. Paske lè w di Alex, Misye gen yon pakèt polisye an fonksyon k ap travay nan ekip li. Li osi valab pou Ti Grèg. E si dcpj al ankete sou yon pakèt polisye 25 yèm pwomosyon, y ap jwenn kantite polisye ki o sèvis de Ti Grèg, ki o sèvis Alex. Enfòmasyon pataje, lè m fè tout kontak, o Alex pran bal. Jiska prezan se di yo di l pran bal. Gen moun ki di l ta pran bal nan kou, gen di l ta pran bal nan vant. Men n pa janm gen evidans. Sa nou gen evidans, gen 2 moun ki egzekite pami yo yon polisye. Yon polisye yon sivil. Se yon polisye 26 yèm pwomosyon. Daprè la polis misye rele Roukenson Pierre. Se non misye. Woodkenson Pierre se yon polisye 26 yèm pwomosyon misye egzekite. Ankò la m pa konprann. Paske lè m ap gade imaj misye, tande wi, lè m ap gade imaj 2 nèg ki tonbe yo, m wè se 2 sivil. Donk se nan chèche enfòmasyon m jwenn yo di m ke pami 2 nèg ki te kouwè nan pikòp la, youn ladan se yon polisye 26 yèm pwomosyon. Bagay yo anpil. Sa vle di kisa? Gade imaj pou wè t ap sikile sou rezo yo. paske imaj sa yo m pa mete yo sou ekran m, èske nèg sa yo te an pozisyon de konba? Èske nèg sa yo tal mennen, yo te nan operasyon? Jan m wè nèg sa yo m pa wè kòmsi sanble nèg ki te sou operasyon. Kòman yo egzekite? Èske se Alex ki tiye yo vre? Fòn konn tou sa, paske atansyon! Alex son toro gwonde ki gen yon pakèt polisye an fonksyon kap travay nan ekip li. Suivez mon regard. Tande wi. Sa vle di ke si pa egzanp m toujou pale avèk kèk bon polisye kap travay m di yo sa. Si w pral nan yon zòn kòm si w bez ou gen yon gid, fò w pwoteje gid lan. Ann di ke nèg sa yo t mouri a se gid ke yo te ye kidonk eclaireur. Ann di yo ta sèvi antèn pou polisye t pral nan operasyon an. Yo pa ka mouri avan. Dayè m pa wè anyen sou nèg yo, m pa menm wè yon kas, m pa wè yon jile pa bal, m pa konprann, m jis pa konprann. Yon polisye 26 yèm pwomosyon, misye rele Woodkenson Pierre, se misye ki mouri daprè lapolis. Sa di 2 moun yo e pa 2 polisye, se 2 moun, yon sivil, yon polisye. M jis pa konprann kòmsi kòman yo mouri a. Alòske rimè yo t ap kouri, wi, e chèf gang Bristou tonbe. Manti, jiskaprezan pa gen moun ki wè Alex, polisye pa soti Alex ni vivan ni nan an kadav. Nou pa ka fè peyi a sa. Paske en nou pa ka fè peyi a sa la sosyete. An tou ka. Ou wè Ayiti, Ayiti frajil tande. Mwen menm m ap kontinye fè ti travay pa m nan. Petèt on jou ak lespwa. sa ka chanje. Petèt, nou pa konnen, men petèt on lè sa ka chanje paske m pa kwè peyi a kapab rete konsa definitivman. Fòk omwen gon lè t rive epi n di bon Abraham di c'est assez etc epi non fò n gen bay yo. Men tout bri t kouri yè, dayè m di w tèlman katouch ap tire anwa nou panse vrèman te gon bagay. Li pa nòmal. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya a menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E videyo sa, pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!